Bonjou bonswa la fami kòman nou ye eske tout bagay anfòm deja map swete nou pou nou pase yon trè bòn semèn sou chanèl nou renmen anpil la e la nou pral jwenn yon bèl emisyon anpil kòmantè. Mwen pa yon moun ki anlize nan pratik sa a, men mwen konn tande anpil moun ap pale. Men jis avan, m ap pote yon ti konsèy pou nou. Si nou gen yon mennaj, fi ou gason, depi nou wè moun nan li enterese avèk bagay dyabolik, fòk nou pran anpil prekosyon pa rapò ak relasyon sila. Sa rive, anpil fanm ki nan peyi etranje, ki gen mennaj yo an Ayiti, anpil. nèg ki aletranje ki gen fi yo nan peyi dayiti ebyen moun sa yo konn boule maji anpil dèyè yo se pa boule maji sèlman si se pou boule maji pou fè moun nan rete avèw bon li pa twò grav si w pap twonpe l ou deside pou l rete avèw se pa twò grav Men, pou moun k ap boule maji, pa egzanp, pou anpeche yon moun avanse, ou te kapab nan menm fanmi avèk moun nan. Mwen menm, m sonje lè m te piti, gen yon bagay ki rive bò lakay mwen. Genyen de frè. Gen youn ki parese, men gen lòt la li menm, ou wè lè misye al nan jaden, gen lè e lè solèy cho a tonbe sou li nèt pou l sòti nan jaden an. Obou doun ventèn dane, nèg ki parese an, Papa l vin mouri yo bay misye ti tè. Men, lòt nèg la li menm ki t ap travay maten midi swa la, misye travay li genyen prèske yon ventèn de bèf, anpil tèt kabrit. Kòmsi misye vin yon grandon, selon lojik moun andeyò. Men w konn sa k pase, ou konnen lòt frè a ki pi gran pase misye, li pote jalouzi, l ale ka ougan. li touye nèg la. Wa va konprann. E gon pakèt lòt bagay ankò nan sosyete nou an. Pa egzanp, lè moun nan ap avanse, moun ki bò kote w la, li anime pa sa nou ta kapab rele yon jalouzi maladiv. Jalouzi maladiv lan se lè moun nan wè w ap avanse. e ke li menm li pa gade sitiyasyon li ye an pou l fè efò, li te kapab yon senp jalouzi k ap pèmèt ke li fè efò, poutan non. Lè l anlize l nan jalouzi maladiv lan, sa vle di, se ta detwi w nèt, menm lè l pa p janm ka rive kote w ye a wi, men ou pa gen dwa fè tout efò sa yo devan je l. Anpil Ayisyen konsa. E jounen jodi a emisyon sa pral pèmèt ke nou antre nan koze Vodou. Se jis yon parantèz, m pa pral esplike bagay relijyon vodou. Men vodou a sèlman m konnen ke daprè kontak m fè ak anpil moun mwen pale, vodou a la pou byen, li la pou mal. Ou itilize l mal, ebyen se mal la k ap parèt. Ou itilize l byen tou, se byen an k ap parèt. M pale pou ni kretyen, ni pou vodouyizan. M pral di nou yon bagay, bay dèyè w de tap. Ou menm kap tande emisyon sa e kap gade l tou ki petèt nan yon sitiyasyon chak sa ou fè tounen kont ou bay dèyè w de tap souke kò w paske sa ka rive moun ki bò kote w la se li k mare w wi sa ka rive gon pakèt moun kal mare w epi ou menm ou pap janm ka avanse non paske pa bliye le mal egziste mal la tèlman egziste Depi l jwenn tou vid l ap antre e pafwa genyen moun ki inosan mal la konn rive sou yo. M pa menm bezwen di w pou w ta koupab. M vle fè nou konprann ke si nou pa kretyen, nou pa plonje dan lapriyè avèk sa nou ta kapab rele yon fizyonnman diven, sa vle di ou menm avèk Sentespri fè yon sèl, si w pa nan kategori sa a, ebyen si w wè bagay la difisil pou ou, bay dèyè de tap pa bliye m di nou sa paske gen anpil moun ki kapab mare w se pa chapit map fè non men se jis yon reyalite alò mwen fè rale sa se pou m kapab pèmèt ke nou viv yon videyo gen yon zòn malerezman mwen pa konnen zòn nan alò nap pwofite jisteman pou n kapab salye ekip lestomak glise mesye sa yo ki ap fè yon bon travay nan kesyon platfòm youtube la. Ebyen video sa li poste sou paj lestomak glise a kote ke gen yon sitwayen ki li menm pran abò tout moun kap itilize vodou a pou fè mal e se nan sans sa misye al nan yon pye mapou nan pye mapou sa mezanmi genyen yon santèn moun ki anba kòd moun sa yo se moun ki pap janm anyen nan vi yo yo mare yo yo kloue yo genyen yo mete tèt anba. Pa bliye m di nou, le mal existe! Gen yon foto yon jenn gason yon fanm klouwe li di Sen Gregwa, sa a mwen m pran l nèt, li nan men m. E moun ki vin fè sa a, alò eske misye se yon konesè an la matyè? Je ne sais pas, paske misye vini a boutèy wonm li nan men li, misye vin. Depatcha tout bagay sa yo ki fèt la, li vin defèt yo. Moun sa yo, daprè sitwayen sa, yo dwe viv. Vodou a nou pa dwe itilize l pou fè mal. Donk misye di tout kote l ye, moun pa ka itilize vodou pou fè mal ankò paske vodou a, li gen plis byen ladan li ke mal. Tèt chaje. Antouka, an nou kite w gade pou nou wè. Mezanmi. Koman ayisyen mechan tout jan. Ayisyen anpil nan yo pap kite w avanse. Si w la fok ou la net. Se gwo koze papa. Men misye fon pase pran sen Gregoire tou paske l di sen sa se yon sen omo. M kwe sen Gregoire li ne ver 540. Li elu pap an 590 e li mouri le 12 mars 604. Li se youn nan kat pè Legliz Oksidan an avèk Sent Anbwaz, Sent Ogisten e Sen Jewòm. Enfliyans li pandan Mwayennaj lan, anpil moun te konsidere l anpil. Eleksyon li nan Pontifika se 3 septanm 590, e jan n te di w li, li fèt nan lane 540 nan Wòm e li mouri 12 mas 604. An nou suiv. Chak jou yo vin nan sèl pou ap travay, yo pa janm al fè agrikilti, yo pap fè elvaj, Yo gade yo ka gen konbyen bèt, konbyen manje pou bay pèp la. Yo chita ap veye boul bòlèt. Tout moun konn ya depi ou al lakay Ginen se pou tann boul bòlèt. Depi m reve bòlèt, m pa janm konnen ke Ginen te fonksyone nan bòlèt. Donk sa ki enpòtan jodi a, se paske nou menm aktyèlman mwen menm avèk Deka, nou nan yon espas ki rele, yon espas ki fon, ke legliz katolik pral fonde l an 1732. An 1732, lè Legliz Katolik pral chwazi onore espas sa a, lè yo vin ladan l, yo wè fòs mistik ki ladan l lan, epi yo lye l avèk yon sen ki rele Sen Gregwar, yon ansyen pap de Legliz Katolik. Sa vle di kèlkeswa Ayisyen k ap vin la, depi l vin la, li vin nan Sen Gregwa, li rann Vatikan, li rann Pè Masisi yo, Mè Madivin yo, Monsenyè Masisi, Pap Masisi, T ap mete wòb sou yo, li orenn yo vin pi rich. Chak fwa yon moun vin la al di m ap vin Sen Gregwa, sèlman non Sen Gregwa l lonmen an, li pèmèt ke Vatikan ouvri yon pakèt pòt richès, epi pèp la nan mizè, pèp la nan grangou, epi pèp la li menm k ap vin onore Sen Gregwa, yon masisi legliz katolik, pèp sa k ap vin onore l la, se menm pèp sa ankò ki nan mizè, se pèp sa ap kidnape pitit li, se pèp sa k pa ka manje, se pèp sa k pa ka bwè. Anplis de sa. Kisa Sen Gregwa a pote menm? Depi w di Sen Gregwa ou tou rele yon ansant de enèji negativ, yon ansant de enèji k ap vin pote lamò, k ap pote malediksyon, k ap pote tenèb. Donk, se sa k fè ou pral wè, lè w vin la a, w ap jwenn yon pye mapou ki se yon pyebwa sakre, tout moun ki fime l pou yo kapab wè, yon pyebwa ki se yon pyebwa sakre deka, epi ou jwenn yon pakèt wougan tèt chat a manbo tèt chat, kisa yo fè? Vin mare moun ladan l. Nou menm, nou toujou di l, nou p ap vin vann jenès la vodou a Ou se menm salopri yo. Bon pantalon. Bon pantalon. Nou retire. Nou retire. Nou libere moun sa yo. Nou pap vin rann on ougan a manbo vin fè kòb sou do malere. Nou pap vin kite nèg yo avèk menm pratik sòsèri a. Mare moun. Bay moun pren. Bay moun kondisyon, epi menm nèg sa yo lè yo pran kondisyon, yo pap menm di pitit yo ki kondisyon yo te pran, epi pitit yo pral peye kondisyon sa de jenerasyon an jenerasyon. Nou pap tolere sa. Nou di yon lòt vodou, yon lòt ginen. Enben, nan non zansèt nou yo jodi a, tout moun ki mare la nou pral demare. Nan non mèt la Gawou Tonnè, nan non dyab la, sa k mare, nou demare l, ok? Tout moun ki mare la nèt demare. Ala sa wòch sa. Tout moun foto kouche anbò, anba, agoch, adwat. Tout moun demare ok. Ala kaka sa. Li pran moun yo la. Vin kloure foto moun yo devan dèyè. Moun yo pa ka manje, yo pa ka bwè. Moun yo ap pase mizè, y ap imilye. Epi y ap di se Ginen k pa bon wi la tout pa bon. Tout sa yo y ap fè yo nan non vodou. Nan non vodou. Gade mezanmi. Soutyen. Klè pou yo, klè pou yo. Soutyen. Soutyen malere, malerèz. Klè yo. Kolan. Wè, wè kolan. Kolan. Klè yo, klè yo. Foto jèn gason, jèn fanm tout la. Bosal bosal net. Gen yon ti pawòl m toujou tande y ap di, moun k ap manje bre avè w la, se li pou siveye. Enmi w nan pa konn twòp bagay de ou paske ou p ap vann li vant ou. Men, Lavi a mande anpil prekosyon, paske sa gen dwa rive ou bay moun yon sekrè epi l estime ke ou pa t dwe di l sa, li fè touye w, oubyen l al mare w wi. Sa konn rive ou nan yon ti dyòb, bon, w ap byen touche, epi ou esplike yon zanmi sa li menm ki nan yon pozisyon kote ke li pa p manyen menm kantite kòb avè w, jalouzi pran l, swa l touye w oubyen li fè w pèdi dyòb la wi. Donk, lavi. li fèt de tout bagay sa yo, ou menm k ap evolye gon jan pou konpòte w. Gen kèk pawòl nan yon chante m kwè Kadans fè ki di tout moun vle jije w kòm si se yo ki pou deside ki jan w pral mennen vi w a laveni. Nan lavi vye frè mwen gen de leson fòk ou aprann, gen de bagay lè yo rive w ou kapab kraze mil mòso.